E nou pote tout gwo nouvèl k ap domine aktyalite a pou ou nan peyi Dayiti. Men avan tou, n ap di yon gran mèsi ak tout moun, tout sila yo, tout zanmi, konpatriyòt nou yo, e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa, nou swete w byenvini. Bon, nouvèl ke nou pote pou ou la, enfòmasyon, e nou ka di ki a 99 pousan konfime, enben, Vladimir Poutine la, misye deside kesyon Ayiti a, li pran l an chaj. Kesyon bandi ensekirite k ap vale tèren nan peyi a, Vladimir Putin, prezidan ris lan, misye foure pye l nan batay sa. E gen anpil kesyon k ap poze, èske Lèzetazini vrèman ap kite enben Vladimir Putin ke yo deja nan konfli avèk li vini debake Ayiti la a vin mete mèsenè ris ki yo menm deja sou sòl la selon enfòmasyon ke nou genyen enben medam e mesye nan moman n ap pale la a Anpil anpil bandi komanse gen dyare paske depi Russe on kote humm nou pa bezwen diw kisak ka fèt menm lè Etazini ou wè kap ouvè kòl la ben nèg yo respekte Russe yo paske nasyon sa pa nan jwèt Vladimir Poutine pa nan jwèt e depi ou tande towo sa pale tout tan peyi a tranble tout mond lan tranble se Vladimir Poutine bon an ale. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou la, eben ki fè anpil moun tris se pa rapò avèk 3 nouvo polisye sa yo ki yo menm tonbe anba bal chèf gang Ti Makak nan Laboul 12, eben jodi a la a 3 polisye ankò tonbe. Frantz Elbé, yon vye e direktè polis ki pa itil anyen nan peyi sa a, polisye ap tonbe a goch a dwat, e moun ap mouri chak jou Bondye mete, misye bèbè. On pakèt operasyon tèt chat, on pakèt operasyon briganday kap fèt, nèg yo pa janm ka debake nan Vilay, pa janm ka debake Tòsèl, pa janm ka debake Dimiso al pran lanmò san jou, nèg yo chita ap fon pakèt operasyon arete ti moun, arete ti bandi, epi gwo zotobre yo menm nèg yo ap pwoteje yo. Antouka, jodi a la a ti makak fon bòt ankò kote misye arive, fizye, boule, rache, 3 polisye. Nou pral envite w gen detay, n ap tounen. E medam mesye nan moman nap pale la pa rapò ak dokiman sekrè sa ki soti bò kote le Pantagòn gen yon mouvman de panik la setadi ke jisteman de dokiman ki pran lari ki pat sipoze soti medam mesye kote ke nou aprann ke de mèsenè ris ebyen ki deja sipozeman deja an Ayiti la sipozeman pou konbat gang Dè mèsenè ris jan nou di w la medam mesye ki ta deja met pye yo sou sòl nou an la pou atake gang eske se pou atake gang ou eske se lòt bagay ki ap pale ou ankò la si vrèman mèsenè sa yo yo ta la ou yo ta anvizaje pou yo rantre vrèman kiyès ki bay otorizasyon paske ni mwen menm ni ou menm Nou konnen gouvènman gang sa pap jann aksepte ke la Russie, ke des Russes rantre an Ayiti sa pou vin ede yo, puiske nou konnen se yo k papa gang nan, puiske nou konnen se yo ki chèf gang nan. Donk medam mesye gen deba, fòk nou pale se trè trè serye, paske nan moman nap pale la tout moun ap poze tèt yo kesyon, Kote kat sa soti epi nou pral baw plis detay paske gen anpil gwo dosye nou pral pale epi medam mesye malerezman ebyen nan moman nap pale la nou aprann gen operasyon lapolis nou te gentan di w sa malerezman gen 3 polisye ki pèdi lavi yo e se avèk anpil tristès ke nou anonse w sa ki konfime bò kote la pnh nou pral baw plis detay men avan sa. Ebyen di jan ke ou lage enfòmasyon enfòmasyon an depi granm maten nou kapab di pandan tout moun nan nan li Kris leve Kris resisite yap chante gloria ebyen pandan tout kretyen katolik ap chante gloria ebyen gen yon enfòmasyon ki fè bòz wa di se wa di se lè Jezi tap resisite dimanch pak vini ebyen kòm kretyen yo menm toujou dil wa di se kout tonè ebyen. Gen anpil enfòmasyon ki gentan ap veyikile la nan dosye kesyon Rus la ki antre andan peyi a. Se yon dosye nou pral analize, nou pral manyen, nou pral dekòtike l. Èske se pa yon lòt plan ki moute la ankò pou Ayiti? Enben. Yon dokiman ki divilge nan Pentagong revele ke yo pale de terifiyan gwoup mèsenè Ris Wagner k ap opere anba nen, anba nen, anba nou kapab di Etazini an Ayiti, apre ke chèf gwoup la li te òdone egzekisyon yon dezètè avèk yon sleve game nan The New York Times. Gwoup Wagner a deja pran pye l pou Larisi nan omwen yon demi douzèn peyi an Afrik e sanble mentnan l ap opere an Ayiti. Dokiman ki klasifye divilge dènye jou sa yo yo revele de nouvèl enfòmasyon sou gwoup mèsenè yo. ki ala repitasyon yon pale ki ekstrèmeman brital e enpitoyab. Lane dènyè, chèf gwoup la ki te òdone egzekisyon yon trèt avèk yon mawozo, de rebèl, de kriyèl, e apre ke li te anfui kote Ikrèn, e ta repran enben yon mil dokiman ki klasifye divulge. Semèn sa yo revele yon gwoup mèsenè Ris k ap opere ann Ayiti anba nen anba nen Etazini. Yo pale gwoup teworis yo ki devni viral an 2022 apre ke yon videyo kote manb yo yo te bat enben amò ki te dezète avèk yon mato nou kapab di ki te pwopaje an liy. Enben yo ta pwopoze ede gwoup ede gouvènman Ayiti a asyeje, lite kont gang vyolan. Enben n ap detaye dokiman an. Gwoup Wagner a li deja etabli yon pye pou Larisi nan omwen yon demi douzèn peyi ann Afrik, anplis de lyen an Tiki e an Siri, alòske alòske kapasite militè epuize Kremlen an li te revele. Men se yon vyolasyon ransèyman. Gwoup mèsenè yo sanble ransè yon fòs pwisan gang, men responsab yo yo afime ke yo kapab vrèman enposib retrase sous, orijin, fuit la. Paske yo pale petèt de milye de responsab gouvènman ameriken ki dispoze de otorizasyon sekirite nesesè pou aksede avèk dokiman sa yo. Yo pale yon mun de dokiman ki klasifye, divige pandan semèn sa revele yon gwoup mèsenè Ris de Wagner kap opere an Ayiti anba zye Etazini. Fondatè gwoup mèsenè prive Wagner an palan de Yevgeny anba Prigozhin ki admèt li te fonde, dirije e finanse gwoup la ane dènyè aprèske Li te nye pandan dezane. La, ankò yn fwa, èske Ayiti se yon veritab savann kòm ansyen minis, ah bon, eskiz-mwa, kòm minis folklorik ki toujou la, an palan de Émilie Prophète, ki te anonse nou gen dè teritwa pèdi, yon teritwa pèdi, se pa fòseman ou pa ka ale ladan. Se de teritwa ou pa gen kontwòl. Èske se pa tout Ayiti a ki prèske kòm de teritwa pèdi? Èske se pa depi sou prezidan Jovenel Moïse nou kòmanse ap vini ak de teritwa pèdi paske lòske de mèsenè yo te rantre un nou pa janm bliye 7 mèsenè ki te rantre nan kesyon brh nou de nou pa janm bliye lè mèsenè se la se la prezidan Jovenel Moïse fè erè kote minis an palan de minis Rockefeller Vincent, Lè m wè, lè m wè gen de nèg ki te nan gouvènman Jovenel la k ap twite, ap mande jistis pou Jovenel Moïse, monchè, w ap di mò pa gen pouvwa. Lòske on minis de la jistis, lòske on minis, e, e, minis enteryè a, e, ou te gen, a sèt epòk, premye minis lan, ke nou menm, mwen m toujou di yon nèg sa, paske tout moun a tou responsabilite yo, e poukwa pa, e, Léon Charles. Jodi a, dè mèsenè, yo antre laboul, vin konbat gwoup Ti Makak la. E depi lò, lanmò Jovenel Moïse kòmanse ap planifye lòske nèg yo te moute anlè Laboul, zòn Pèleren pou te vin konbat gang Ti Magat la. Pa t gen anyen ki te di, pa gen anyen ki te fèt, ni Gonzague 2, ni Robré Lorensant, ni Léon Charles, ni Premye Minis, yo tout te rete sou silans yo kòm si se te yon bèl bagay pou 2 mèsenè etranje ap mele lapolis goumen, pèsonn pa t janm di anyen. E ou pa jwenn. Pou pale de mèsè nèg pral antre nan des operasyon nan lasalin avèk vilaj pa janm gen moun ki di anyen jiskaske mèsenè yo jwenn mwayen yo te asasine yon prezidan la ankò jodia nou aprann e nou wè yon lòt teng ki se pa rapò avèk dokiman kap divige yo aprann gen de gen de mèsenè ris e yo di w de kriyèl de mèsenè ki vrèman brital kote w konn menm pran de mèsenè parèy yo ap tire a mato. Sa vle di ou wè gen de nèg ki yo menm yo manje gèt demon. La gen anpil kesyon ann ta poze pa rapò ki kòman fèl Mèt Lewis ap antre an Ayiti. E pa bliye Ayiti pa gon lyen diplomasi avèk nou kapab pale La Risi. Nou kwè gen plizyè peyi Mèt Chèchè ale men ou pral wè peyi sa yo nèg sa yo patisipe yo se de peyi ki gen de relasyon avèk La Risi. Men kòman fè? Dè mèsenè avèk fasilite te kapab pòtre lame. Yo pale? Yevgeny oubyen Prigozhin, chèf PMC a, Wagner, li deja kominike gouvènman ayisyen an entèvansyon l nan peyi Dayiti nan ede konbat ensekirite a. Ki dwa l? Kòman fè l rive la? Kiyès ki ba l gouvè dwa sa? Èske nou pa jis panike ant gouvènman Ariel Henry a? Èske Lèzetazini dèyè jwèt sa k ap jwe la? Eske yo vle antre Ayiti nan yon jwèt jewopolitik, men nou pa menm konn nan kisa y ap mete nou la? Mwen panse ke nou pral analize toujou e wè ke PNC yo pale Wagner Group ki se yon òganizasyon paramilitè k ap batay pou enterè andeyò de peyi Larisi ki anvizaje vin bay gouvènman peyi Dayiti yon gwo kout men nan konbat gang, selon jounal anglè Daily Mail. Ta sanble gen dokiman sansib ki ta pran lari e ki revele kèk mèsenè ki ap prepare pou antre an Ayiti byento. Yevgeny Prigozhin, chèf siprèm gwoup Wagner an, se yon zanmi pwòch Prezidan Vladimir Putin, e gwoup Wagner ke lap dirije a gen biwo santral li nan vil Sen Pitèsboug nan peyi Larisi. Gwoup Wagner an deja entèvni, tande byen, nan plizyè peyi tankou. Larisi, kote yo menm yo pran nesans yo, Repiblik Santafrik, kote jodi a nou wè batay ki genyen ant jihadis e de teworis e poukwa pa nou konnen se Lafrans, Bèljik ki ap okipe de teritwa afriken. Yo pale. E Boukina Faso, jodi a ki ap yon gwo batay kont lame fransèz la e yo menm ki fè dè alye avèk peyi la, Larisi, yo pale de Soudan, yo pale Mali, nou konnen ki gen Ibrahim Traoré k ap fè yon batay e kont e lame fransèz e kont oksidan, epi yo pale, epi pi prè nou la, peyi Venezuela, poutan Etazini wè Wagner kòm yon menas jeopolitik k ap travay kont enterè l. Se la a Jimmy nou pral konpoze. Etazini wè Wagner kòm yon menas jeopolitik kounya. Kote mèsenè Ris ap kapab rantre la? 1. Si yo ta la deja, yo ta vin ede gouvèman konbat gang, èske Ariel gen tout kapasite, gen tout fòs pou li te kapab fè mèsenè antre la? M ap di non. E la kounya m pral kesyone minit afè etranjè jodi a ki la. Nou konnen ki sou titèl phtk, Mateli, jodi a sou titèl entènasyonal la, an palan de Geneus, enben jodi a kòman fè Geneus jodi a enben gen de mèsenè kote la pou ta di Geneus pa la okouran. Jodi a pa bliye Ariel okipe 2 fonksyon, li se minis enteryè e li se minis e premye minis. Jodi a kòman fè de mèsenè antre la pou Ariel Henry. Yo dakò men se pou gouvènman an rete pou nan pou n konfime pou nan pral kesyone èske rankont ki te fèt pandan wikenn nan la èske se pa ebyen èske se pa gwo presyon yo te vin bay Ariel Henry pa rapò avèk enfòmasyon sa ke nou konnen. Men gen yon lòt blofè ke n pap janm bliye, map pale de minis defans. Wala, bon se si e sèten, medam mesye, se anpil anpil enfo ke nap ba ou la, nou se nou menm nap mande ou menm tou pou reflechi, pou respire enpe, paske pou kounya la tout moun ap eseye konprann, tout ekspè yo, menm lè w rele yo konsa, yo tout ap poze kesyon, ap eseye konprann enfòmasyon sa, pa bliye ke nou di w, se de enfòmasyon vreman top sekrèt, menm jan nou wè ke Wikileaks konn ap sòti yo. Donk, pou kounya la, se si sèten, bò kote gouvènman sa, yo fè silans, kòm dabitid. Yo fè silans. Men, Salomon Jan di an, pa bliye ke sa pa menm fè yon bon twa kat jou, nou di w ke jisteman, ebyen, nou pa konfime ke se te dè ajan FBI a san pou san ki te rankontre Ariel Henry. Nou di w, nou te fè w konnen ke gen yon avyon ki debake, kote ke yo mete Ariel de kote, yo t ap pale avèk li. Eske se nan menm kad dosye ki iltim e ki vrèman sekrè sa ou si se nan lòt dosye nou pa konnen men senpleman medam mesye dosye sa li trè trè trè serye epi jan nou dil pou kounya la nou pa vle bay kredi a pèsòn men senpleman fòk nou poze tèt nou kesyon kiyès nan moman nap pale la ki gen kapasite pou ta chita pou avèk avèk larisi. Yon kesyon m poze nou, kiyès ki gen kapasite sa a? Ou di mwens, lè nou ap gade piblikman, kiyès ki gen kapasite sa a? Salomon, m pa konn si nou ka al nan ang sa a, paske nou pa pral kouri di non, men kiyès anndan peyi an ki konn swadizan chita avèk Venezuela, avèk dè Ris, ou ensidsuit, kiyès ladan yo? E la, e nou kapab di, Dimitri, nou t ap kesyone parapò avèk arive yo la. Men kounye a, nou te rive nan pati nou te gen sa rele blofè minis defans lan. Men, jodi a, kòman fè yon prezidan asasine Jean Edouard Joseph toujou rete kòm minis defans e jodi a ankò? Depi sou prezidan Jovenel Moïse ou prezidan asasine la ou pa janm ka di anyen e ou se minis defans jwè sa yo konbyen mèsenè ou tanke la ankò ou pa gen anyen ou ka di kounye a kesyon mwen poze pa rapò avèk sa si mèsenè Russe antre la eske lè.